Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter baou une nouvelle émission. La grande polémique. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui a fait une déclaration. Ça fait la une sur les réseaux sociaux. Et ça met mal à l'aise la personne qui a fait cette déclaration. Et il s'agit bien de Bob Caillou. Dans un premier temps, il y une petite vidéo qui paraît très virale sur les réseaux sociaux. Côté Bob Caillou a fait éloge Monsieur 257. Yo. Écoutez, Ne yo pa vle l'pase, poske Bob Caillou estime ke li fè anpil efò epi nèg yo ap kwense l nan etchenmay la paske nèg yo di pou rive Bob Caillou fòk ou gen marenn ak parenn epi gon bagay fòk ou ta bay si w pa bay li ou pap pase Bob Caillou enève paske li wè li pa artiste de lane men y a un problème c'est que Bob Caillou te prezante Ti Chèf kòm yon veritable gangsta si nou pa jwe mizik nèg sa yo ebyen y ap pete tèt nou ak bal. M lage pataje melodi. M lage lè w egri. M lage m wont mande w tounen tout se hit. M vin lage map viv pou kont mwen. Di m ki telefòn fanm menm mennaj ou a ou pa vle wè mennaj ou a gen l sou li. Sou telefòn pa l la ki se wont mande w tounen. M plen hit nan lari a m plen mizik. Jounen jodi an Baky monte. Sa Baky fè se prepare dine yo New Jersey a pase manje poul boure kay moun prepare bon ti manje pase manje Master Brand chita montre chenèt li Master Brand chita montre chenèt li montre janl abiye montre tenis li sal vo Master Brand son gwo rapè m met respè sou nonl Men master Brand pa fè nothing pou ane a. Misye pa travay pou sa. Ah men mwen menm mesye m travay. Mechanste son bout rapè k travay. Ba misye koze l. Jounen jodi an a la dènyè minit pou tikè pèmèt li l oze l li mete Baky ki pa fè anyen. Kòm ansyen mennaj li. Yeah se konsa yo fè l. Kòm ansyen mennaj li. Fò n bay kèk ti relasyon sekrè non. Pran bal nan petrovil epi la sa na konprann tèt manman nou ay gen mouda frèt kap regle la. Nou konnen poukisa mwen tounen avèk deklarasyon sa se paske Bob kayou fè yon lòt ti video de 4 minit kote ke lap reponn kestyon se yon manyè pou ta kapab retrakte eske nou konprann paske sal di a pa le fèt ke jounen jodi a la ti chèf li menm li anba kòd e la polis aretel dizan ke misye fè pati yon gwoup gang Bon sa men malalèz Bob Kayou e Bob Kayou ki li menm vin ak yon lòt reyalite pou di ke lè yon nèg w ap fonksyone nan peyi Dayiti ebyen gen lojik fòk ou aksepte si yon bandi rele w pou al jwe pou li w oblije ale paske papa w ap pase anba je bandi an manman w frè w sè w tout kòd fanmi w ap pase anba je bandi an e si par enposib bandi sa li ta kidnape yon pwòch ou èske w ap gen lajan pou bay. Bon bob kay ou se defandu. Ann tande l. Se m gangster? Wi se gangster m ye kounye a rive sou mwen. Bob. Men se mwen ki tap pale frem ou pa vin mande m kosyon. Tout se gangster net, tout se bat bann, tout se gang. Peyi a son peyi gang. Menm Canada, Etazini ou wè k kanpe fè pòz lap ede nou la tout se gang. Apa Canada pran yon lajan nan men nou la pou l ba nou pou l ba nou blende l ba nou 2 tenten, 2 katon bouyi, apa bandi pran yo boule yo. Tout se gang kot res yo. Atis la. Mesye n paka fè moral mwen non mesye. Bezwen. Premye bagay ki vin nan tèt mwen konn sa m di? Di non. M nan yon ti machin ki trè popilè ke tout moun konnen. Dezyèm bagay di non, m gen m gen m kwè m gen 2 sè m ki lekòl lise Marijàn anba vant nèg yo. E papa m son moun ou mèt ba l kòb machin nan l pap peye machin papa m plis renmen mache a pye pa m nan tout kwen. M di e bon e si yon jou m leve kounye a la yo di m ok jeneral la kenbe epa paw la voye tèl kòb voye tèl kòb voye tèl kòb pou bagay kounye a kisa m pral fè pandan m paka manje yon pen ou konn sa m di m di mesye depi sekirite m asire depi nap vin chache m m prale yo di m pa gen pwoblèm ebyen m desann anba m pèfòme m vire do m m ale wè de senk sèt de senk sèt sa nap pale a wè nèg yo rele peti chèf m wè k sou tout rezo sosyo kap bagay la kounye a banm esplike nou son piti m leve avèl misye rele Alix Men nou rele l ti konya paske tout fanm ki vin nan zòn nan premye nèg ki pou kase anvan e li menm. Nou rele l ti konya. Nan sa se nèg ki leve avè l k ap konnen l. Ou wè ti konya sa nou wè la, misye son nèg lè l gen yon tenis, m pral kot yon fanm, m pase m pran l m gentan pase yon bwòs nan semèl l la m mete l m al avè l. Lè li menm tou l ap sòti kay ou, mayo m te sou a pandan l bèl anpil voye l mwen. M kouri pran l m voye l ba li, li mete l. Nou leve timoun. Nou te fè baz sa pou n te atire fanm. pou n te atire moun vin enjoy, vin trip. Ebyen, rete nou rete nou wè baz la pa grandi, nou koumanse gen gwo milat kap vin nan baz la, nou koumanse gen gwo sipèsta kap vin chita, kap vin trip, kap vin enjoy avè nou. Ebyen, nèg yo koumanse mete ti chèz, fè ti desen nan mi, ebyen fon ti kote pi apwopriye pou tout moun enjoy. Epi, nèg yo fè ti bagay, ti pate sou kote a, yo fè ti manje, le maten moun manje, nèg yo enjoy. Si mwen menm. Men bib mwen bò kote m ka met men m sou li. Si m konn nèg yo gang, e pou pi ta la m mouri. M jis konnen nèg yo se ti jèn jan k ap bay presyon pou nèg pa vin fout yo zoklo, pou nèg pa vin tire yo. Ebyen mwen menm a fòs ke m te leve a nèg yo m toujou pase bay lòv. M pa konn depi ki ane mwen menm m ap chita ansanm avèk nèg yo. Se pa jèn. Se pase m pase. Lè m pase nan machin mwen m desann vit mwen yo frè m yo sa k gen la? Nou pa imen non. M desann yo renmen slogan m yo. Pase tout moun renmen slogan pa imen an m pa imen m son demi dye. Demi dye ou pa imen non m desann m kore tout nèg epi m bay nèg love m ale. Ou pap jwenn Bob kay ou chita regilyèman ap trip. Si kounye a jounen jodi a nou chwazi di tout moun ki fè pati de. 257 se gang enben tout atis ayisyen se gang paske m konn yvan lè a m tèlman wè atis m timid m ale paske m santi mwen k pi ba nan tout atis yo menm gwo milat nan vil la menm bon menm moun ki wo plase nan vil la la konn chita anlè ap byen trip ap manje bwè bay blag enjoy a nèg yo paske pa bliye lè nou fèt petyonvil nou gon standa nou kenbe nou toujou pwòp menm lè n grangou menm lè n razè nou gon jan n jere tèt nou nou gon jan nou pwòp nou klin zanmi m ou ka bon bon m fini apresa w mèt pale avè fò w. Ou wè janm wè moun yo ap vann imaj moun sou rezo sosyo an la jounen jodi an? Mwen wè rezo sosyo tounen youn nan meyè kote pou nèg detwi jèn, detwi moun. Si nèg la pa byen avè w, li wè w pale avèk entèl, li tou di w fè zanmi, pati zanmi entèl. Zanmi m wè mwen menm lè se atis mwen ye, antank atis, Sa se mwen map pale pou tèt mwen. M son mizisyen palè. Ou wè si Lanmò Sonj ou rele m pita vin jwe, m pa gen lòt chwa ke reflechi di wi. A la limit ke m pa di wi. Ou konn sak bèl nan nèg yo, nèg yo pa gen limit. Si te gon kote yo pa ka travèse pou yo vin kote m ye a m tap di non m pap jwe. Pa vin foure m nan zòs sa yo. Men a la limit ke m konnen nèg a ka pran yon machin lal mete plak kò diplomatik li epi l kanpe anlè a lal di yo sa vle ke men baz misye, men kot misye konn chita. Epi pita w tande baw baw demi dye a mouri, papa m pa menm ka fè antèman m, kounye a w al mande sou rezo sosyo pou fè antèman m. Epi yo pral di, men nèg ki te gen foli atis la, men nèg ki te gen foli awogan. Lotro kestyon ki a fè polemik se konsènan Djouly, Djouly e Morvan. Morvan a fè yn deklarasyon, Morvan a akize pa mal dartist ki yo menm ap tchipa bandi, k ap chache respè. E kestyon sa a m panse ke li pa plè ditou a Djouly. Men gon pakèt moun la mesye. Kilè moun sa yo te atis? Bon, sa se kesyon yon moun ap poze tèt ou. Mwen sèl sa m ta kapab di. Gon seri de fanm, m ap gade pou m wè ki nan etchenmay la, k ap pale anpil, ki vin selèb. E mwen m ta kapab di gen plis plas, tankou jan yon zanmi m te di sa, nan endistri pònografik lan. Olye ke pou moun sa yo, nou mete yo nan ran. Artiste. Se grav. Paske m wè kounya a, depi moun nan li wè l gon ti bote, li moute sou Facebook, li gen tan selèb lontan. Anpil nan nou kapab fè menm jan avèk Eli Kreyòl. An n tande Djoulie k ap reponn John Colem Morvan. M pa wè an Ayiti kote w ye an Ayiti pou se fan Ayiti non ki bò pou se fan Ayiti. Bon menm si w ta nan yon gran otèl yon moun di lap vin pran w an Ayiti fò l pran w. M ta renmen di m nan moman la ki kote an Ayiti ou an Ayiti pou yon bandi pa gen kontwòl ou. Depi nan èpòt lan w ap desann nan èpòt lan gen antèn. Si yo vle pran w yo pran w. Ok. Kounya la pou Morvan ap vin pran pòz li lap vin di konsa oo e Izolan dis Izolan dat. Morvan anvan w antre nan bagay moun chache aranje fanmi w. Chache fè yon jan pou manman w chache aranje fanm ou yo pou yo pa vòlè an Ayiti Sa k pou di w pa gen fanm ou nan gang, nan vòl an Ayiti W ap vin ouvè kò w la Sa k fè m plezi avan lè m t ap gade layv Izolan an se ke se lè Izolan di konsa nan layv li an Mesye yo met lapè vre Gen lapè Paske Moun pat ka pase pou moun al Leogane, Moun pat ka pase pou pou yal Mariani, Moun pat ka fè kenwout, vin gen lapè, bandi yo kal. Non Morvan Morvan pa santi l alèz si bandi yo kal, Morvan bezwen pou bandi yo toujou ap fè menm sa yo konn ap fè an, pou l ka jwenn bagay pou l poste sou YouTube li pou l ka manje kaka. Morvan kolangyèt manman w. Ou derespektan anpil men. Izolan soti menm kote avèw. Li fè siksè nan lavil ou egri. Ha! Tony mix soti bal moute kotel rive a la. Se pa se pa jodi a demen non Tony mix rive nan kote li a la morvan. Kolangyèt manman w. Li travay. Vye morvan wi. E moun ki pa konnen w pou vin ouvè kòw sou rezo sosyo. Si yon moun pa konnen w ok. M sorry guys ane a pral chanje m pat sipoze fè live sa. Men m pa tap ka antre nan ane 2023 a avèk bagay sa yo sou kè m. M konsène tou. M son jèn, m se ayisyèn. M gen fanmi Ayiti k ap sibi tout bagay sa yo. Ok. Izolan e nèg a kay l fè valè l. Li fè valè tèt li. Ou menm se yon ti grangou yo, se yon ti chan yo, y ap peye w 100 dola, y ap peye w 50 dola pou fè vi w, pou desann atis yo. E kòmsi ou konn vwiv atis yo. Epi ou visye Morvan. Ou visye. Ou visye anpil. Ou ap site non atis yo nan dan ou. Kiyès ou ye? Kisa ou fè? Ki moun ou ye? Sa ou regle? Anyen. Sèl sa m ka di de Morvan, yon lè m te jwenn yo t ap bat manman l nan mache a, nan vòlè lwil, epi Kazèk yo arete l, y al mete l nan prizon. Fò w konnen, lè w soti nan yon ras moun ki vòlè, w konn vòlè pa anmède moun. E chat mawon e? Si w ka gen chans kounye a, m pa konnen, pou w fè efò avèk vou, men pa vin desann lòt moun. Soumoun nan kòlè. Moun konn rele Mòvan. Yo konn rele moun Mòvan. Ti chen sal. Vòlè lwil. Genlè lwil sa yo manman w tap vòlè galon lwil sa yo l tal vòlè nan machay pou l te grese bouda w. Pèmèt. Ok nou pap rete sou nèg sal sa nèt ale Nou pap rete sou soumoun nan kòlèt sa m pa konn kisa l ye Moralis kaka moralis vòlè lwil sa Vòlè kabrit chan nan mòn andeyò Williamson sa nou pap rete sou li Ayy se gwo vòlè kabrit morvan an Nou pap rete sou paske ane a pap fini konsa Vòlè lwil vòlè kabrit chat mawon Kazèk monri an kazèk kazèk Williamson nan te bat manman w nan vòlè. Chat maron vòlè lwil. Genlè lwil sa yo pou yo te grese tou boudò pou te fè masisi konyen kabrit. Sispann site non atis yo nan danw. E gwo vòlè kabrit morvan e. Ap site non atis yo. Atis yo fè anpil efò wi baz. Yo fè anpil efò. Ou pa janm tande yo nan vòlè. Ou pa janm tande yo nan vòlè. Ou konn sak funny avèk ayisyen nou nou trèt ayisyen trèt ayisyen trèt m pa konn sak fè ayisyen konsa nou trèt nou trèt pou nap poste jan de bagay sa yo de atis yo yo menm kap fè kè nou kontan san yo nou pa santi n alèz lè yo mouri nap poste yo oh nou chonje wi bagay youn nan mesye yo te pran yon katouch lap tande yo lap kriye poste l tout kote yap poste l li pran yon katouch li mouri men lè yap viv la. Yo gen pitit, yo gen fanmi an Ayiti, yo gen manman. Fòk nou konsidere yo tou. Si yon fanmi nou gen yon pwoblèm, nou pap santi li fè nou mal? Morvan pa fouti pa nan vòlè. Morvan, Morvan, tonnè boule Morvan nan vòlè. Fè pridan avè l. Si nou pral Ayiti, pa di nou pral Ayiti, l ap fè kout dwèt sou nou. Morvan pa fouti pa nan vòlè. Yo bezwen bagay pou yo poste sou rezo sosyo pou yo ka fè view. But si yo pa jwenn anyen, yo pap ka poste an, yo pap ka fè view. Yo renmen lè peyi an pa bon. Yo renmen lè gen pwoblèm. Yo renmen lè bandi yo ap tire. Yo renmen, yo pa renmen lè bandi yo fè poze, fè lapè. But si yo fè lapè, nou pa renmen lè yo fè lapè? Nou pa ta renmen sa, nou pa renmen sa? An gyèt manman Morvan. Masisi. Vòlè kabrit. Vòlè lwil. Ya map di anm. M pa wè an Ayiti kote w ye an Ayiti pou sef an Ayiti non. Ki bò pou sef an Ayiti? Bon menm si w ta nan yon gran otèl yon moun di l ap vin pran w an Ayiti fò l pran w. M ta renmen di moun nan moman la ki kote an Ayiti ou an Ayiti pou yon bandi pa gen kontwòl ou. Depi nan èpòt lan w ap desann nan èpòt lan, gen antèn. Si yo vle pran w yo pran w. Ok? Kounye a la pou Morvan ap vin pran pòz li l ap vin di konsa oo e Izolan dis, Izolan dat. Morvan anvan w antre nan bagay moun chache aranje fanmi w. Chache fon jan pou manman w chache aranje fanm ou yo pou pa vòlè an ayiti sak pou di w pa gen fanm ou nan gang nan vòlè an ayiti wap vin ouvè kò w la sak fèm plezi avan lèm tap gade live izolan an sèke se lè izolan di konsa nan live li an mesye yo met lapè vre gen lapè Paske Moun pat ka pase pou Moun al Leogane, Moun pat ka pase pou pou yal Mariani, Moun pat ka fè Kenwood, vin gen lapè, bandi yo kal. Non Morvan Morvan pa santi l alèz si bandi yo kal, Morvan bezwen pou bandi yo toujou ap fè menm sa yo konn ap fè an, pou l ka jwenn bagay pou l poste sou YouTube li pou l ka manje kaka. Morvan kolan gyèt manman w. Ou derespektan anpil men. Izolan soti menm kote avèw. Li fè siksè nan lavil ou egri. Ha! Tony mix soti bal moute kotel rive a la. Se pa se pa jodi a demen non Tony mix rive nan kote li a la morvan. Kolangyèt manman w. Li travay. Vye morvan wi. E moun ki pa konnen w pou vin ouvè kò w sou rezo sosyo. Si yon moun pa konnen w ok. M sorry guys ane a pral chanje m pat sipoze fè live sa. Men m pa tap ka antre nan ane 2023 a avèk bagay sa yo sou kè m. M konsène tou, m son jèn se ayisyèn. M gen fanmi Ayiti k ap sibi tout bagay sa yo. Ok. Izole nèg a kay l fè valè l. Li fè valè tèt li. Ou menm son ti grangou yo, son ti chon yo, yap peye yo 100 dola, yap peye yo 50 dola pou fè view pou desann atis yo. E kòmsi ou konn priprive atis yo. Epi ou visye Morvan. Ou visye. Ou visye anpil. Wap site non atis yo nan danw. Kiyès ou ye kisa ou fè ki moun ou ye sa ou regle anyen sèl sa m ka di de morvan yon lè m te jwenn yo tap bat manman l nan mache a nan vòlè lwil epi kazèk yo arete l yal mete l nan prizon fò w konnen lè w sòti nan yon ras moun ki vòlè w konn vòlè pa anmède moun. E chat mawon e. Si w ka gen chans kounye a, m pa konnen, pou fè efò avèk vou, men pa vin desann lòt moun. Sou moun nan kòlè. Moun konn rele Morvan. Yo konn rele moun Morvan. Ti chen sal. Vòlè lwil. Genlè lwil sa yo manmanw tap vòlè galon lwil sa yo li tal vòlè nan machay poul te grese boudaw. Permet. Ok nou pap rete sou nèg sal sa nèt ale. Nou pap rete sou soumoun nan kòlèt sa m pa konn kisal ye. Moralis kaka moralis vòlè lwil sa. Vòlè kabrit chan nan mòn an deyò Williamson sa nou pap rete sou li e se gwo vòlè kabrit morvan an nou pap rete sou paske ane a pap fini konsa vòlè lwil vòlè kabrit chat mawon kazèk monri an kazèk kazèk Williamson nan te bat manman w nan vòlè chat mawon vòlè lwil genlè lwil sa yo pou yo te grese tou boudò pou te fè masisi konyen kabrit sispann site non atis yo nan dan w. E gwo vòlè kabrit morvan ye. Ap site non atis yo. Atis yo fè anpil efò wi baz. Yo fè anpil efò. Ou pa janm tande yo nan vòlè. Ou pa janm tande yo nan vòlè. Ou konn sak funny avèk ayisyen. Nou trèt. Ayisyen trèt. Ayisyen trèt, m pa konn sak fè ayisyen konsa, nou trèt. Nou trèt pou n ap poste jan de bagay sa yo de atis yo, yo menm k ap fè kè nou kontan, san yo nou pa santi n alèz. Lè yo mouri, n ap poste yo, oh nou chonje w wi, bagay. Youn nan mesye yo te pran w katouch, l ap tande yo ap kriye, poste l tout kote, y ap poste l, li pran w katouch, li mouri. Men lè y ap viv la, yo gen pitit, yo gen fanmi Ayiti, yo gen manman. Fòk nou konsidere yo tou. Si yon fanmi nou gen yon pwoblèm nou pap santi li fè nou mal. Morvan pa fouti pa nan vòlè. Morvan morvan tonnè boule morvan nan vòlè. Fè pridan avèl. Si nou pral Ayiti pa di nou pral Ayiti lap fè kout dwèt sou nou. Morvan pa fouti pa nan vòlè. Yo bezwen bagay pou yo poste sou rezo sosyo. Pou yo ka fè view. But si yo pa jwenn anyen, yo pap ka poste, yo pap ka fè view. Yo renmen lè peyi an pa bon. Yo renmen lè gen pwoblèm. Yo renmen lè bandi yo ap tire. Yo renmen, yo pa renmen lè bandi yo fè poze, fè lapè. But si yo fè lapè, nou pa renmen lè yo fè lapè? Nou pa ta renmen sa, nou pa renmen sa? Zen an pwès wi la. Ah wè, zen an pwès.